Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon grip e fyèv tout fason nap fè jefò wi la poun kapab ba ou emisyon sila yon emisyon ki ap gen anpil dosye ladann paske nap kòmanse avèk yon evazyon nan prizon sivil kwadèboukè gen yon prizonye ki li menm ta sanble pèdi lavi li gen enfòmasyon ki Fèk konfime, tantativ evazyon nan prizon sivil Kwadèboukè nan sware madi 9 me 2023. Nouvèl sa ki konfime pa yon sous nan prizon an e ki fè kwè prizonye yo evade nan prizon sivil Kwadèboukè jounen madi an gras ak entèvansyon yon ajan udmo epi gen 3 prizonye ki yo menm evade gen yon lòt ki pèdi lavi l. N ap raple an 2021 ansyen kayid Vilaj de Dye Anel Joseph te evade nan prizon sila. Omwen genyen 7 prizonye ak direktè prizon Kwadèboukè an Hector Paul Joseph ki te mouri nan kad evazyon spektakilè sila. Evazyon nan prizon tèt chaje. Bagay sa yo pa janm fèt senp. Toujou gen yon men ki kache dèyè yon koze sila. Gen anpil enfòmasyon mwen k ap sikile. Kiyès ki avèl non e kounya la misye ap dim sa la tou misye dim zo de zam tèt chaje se anndan savyen ap antre. Bonjou bonjou koman ye koman leve maten an koman nèt la te ye pou anfom gentan rive lachapèl wi mwen menm al delan la m rele izo lakay la izo avèk tout chèf gang titanyen yo delan la. Konnen chèf gang titan ya se pitit se moun delann li ye pou zot wa jwenn li yo pa janm tande se nan baz xavier ya yap tou ale nou tou pa ale lakay la va se pa de katouch nèg sa yo ap fè gwonde lakay la nan yo chita yo pa de katouch yap pete lage la. M wè w wi, genlè konnen m pa wè w klè. M pa janm kache dèyè mi. Met pye w atè, met pye w atè, met pye w atè, m pa nan cha, epo m ki cha, epo m ki blinde. Pèp la, pèp la, pèp la! Alèz, alèz, alèz, pèp la met pye w atè tande, met pye w atè. Alèz, alèz! Wè la, m ap pwogrese bout m nan tèt Caridad la. E desann m ap desann la, m ap vin pwogrese. Pwogrese m ap pwogrese. Vle di la, nèg yo vle batay, se kòm si pou yo menm, lapolis pa kanpe sou batay. Men se pa ko sa ki enterese m. Sa k plis enterese m nan, se 2 lòt videyo. 2 lòt videyo sa yo, ban m gade pou m wè ki kote lòt la soti. Videyo kote ke nèg yo repran lari a ankò. Si! Bandi arme repran lari. Pa bliye m di nou voice yo nap tounen pli ta pou n kapab fè detay sou voice yo paske alò banm tou ba nou yon ti eksplikasyon non m vle nou pa antre nan lojik sila nou pap fè divèsyon e se sak fè m di nou lè ou se fanatik RL prod ou gen yon kapasite pou kapab reflechi sou yon seri de dosye izo nan departeman de l artibonit men mezanmi. Kounye a la, fò n chache konnen si izo nan depatman Latibonit, kòman l fè rive? Nèg yo di se Bogi ki pèmèt li rive. Eske mwen menm m pral kouri di izo nan depatman Latibonit? Li senp, m pral lage dwòn mwen anlè toutalè epi pou m vini avèk detay konfime ou enfime. Ok Koman koman koman sa fèt se lè ke yo di tout nèg ki t anba pou nouvo strateji ok e pou tèt pansant fèt pou ba yo ka fèt dwòl nou tout te kontan n ap panse pou fè yo fè nou tout repliye nèt epi nèg yo pran lari jodi a m p ap ba w manti wè depi yè lè nou fin kite anba yè maten nèg yo kòmanse ap fè e resèt sou wout la Sot depi bò sen bènadèt la. Bon nèg yo pran lari a zam nan men yo rive bò inasmo anba. Ou wè sa m di w non? Nèg sa yo pa lè m di w non m di nou majorite nèg nan eta majò lapolis la nan gang nou di m manti. Eske w konnen gen youn nan nèg yo youn nan eta majò t rele yon jounalis trè koni nan peyi a li di jounalis lan pa gen okenn entèvansyon ki te fè nan vilaj panse tan mesye n ap fè 5 jou m ap dòmi sou yon do 5 jou m ap fè m ap dòmi sou yon do kay Hein? Tout nèg mwen yo ap dòmi, ap fè ti leve pipi nan galon. Map ba map ba w manti, tankou Makenn li menm, madan Makenn akouche, Makenn pa al lakay li. Nap fè travay la, n panse ap gen yon akselerasyon. Kaka ap fèt. Kon ay bagay se SPN ki pou fèt. Enben nap, enben sa m te di nou an, si nou pa pale bon, e popilasyon an wè nou tande. Popilasyon an wè nou tande. Fòk nou fè bwa kale a tounen yon lòt vèsyon. Majorite nèg sa yo nan vòlè m di nou mesye. Majori, wè menm e genlè e jou ap konte pou yo revoke m, m pa konnen. Si yo pa ensiyen lèt revokasyon m deja, oubyen y ap chache yon fason pou asasinen m. Gustave Jonas ak Atis Wi, Maraud. pase yo pa ka achte m, si yo pa ka achte m, y ap vann mwen, vann nan se tiye m. Wè sa m di w la, nèg yo gen enterè yo m di w papa. Bon n afebli, ok bon m di w, sèvis entèlijans pnh la konnen gon pakèt nèg anndan an ki pa anndan an, gon pakèt zam ki t al fè lòt wout ki poko rantre, yo pa ka rantre pa nan mitan ba a, poukisa yo fè nou rantre? Poukisa tout solda, poukisa tout nèg rantre nèt, tout inite rantre? Eske kounya nou dakò avè m? Donk pi gwo bandi a se leta. Paske sa gen kèk jou la a depi ke otorite yo, yo menm enfòmasyon fè kwè ke nèg yo pa fin twò dakò sou koze kadriyaj ki fèt sou Vilaj de Dye a. E gen anpil nèg ki tap pale la a pou di ekoute patati patata sa kòmanse byen men sa fini trè mal gade kòman sa fini paske nèg yo rale kò yo e imedyatman nèg yo rale kò yo ou wè nèg ame yo repran sèvis sa vle di ti fim ki tap fèt la la ti epizòd ki tap jwe ant lapolis avèk mesye ame yo lapolis te sanse prèske gen kontwòl sitiyasyon an men elas. Yo di nèg yo fè bak. Men kite m di nou, pa t genyen operasyon sou Vilaj de Dye. Te gen yon pseudo operasyon. Nèg yo te kòmanse ap kadriye. Sa te kapab rive. Paske pou gen operasyon sou yon zòn, epi bandi ap moute l ap fè live, bandi ap trip, bandi ap bwè tafya, bandi ap danse djil, m pa t kwè te gen operasyon. Sinon, operasyon sa a li pa t enkyetant. Konprenebyen. Men ekoute, imedyatman lapolis soti. Bandi yo parèt tèt yo, sa te pwouve an kèlke sòt te gon feblès. Manno te pè. Izo te kapab pè. Ou wè lapolis just sòti nèg yo sòti la avèk gwo zam yo, jounalis al kote yo, al fè entèvyou, epi nèg yo ap pale. Men mesye, leta, ou mechan anpil. Frantz Elbe, Ariel Henry, anpil pawòl t ap pale kòmkwa. Nou ta pral pran desizyon sa a pou nèg yo fè retrè sou vilaj la. Kounye a kiyès ki fè nou pran desizyon sa a? Ameriken? Tèt chaje. Nou sonje m te di nou kou lapolis la pati la pou l fè yon bagay serye, n ap wè oubyen n ap tande yo di yo fè bak. Kounye a sitwayen ki te voye di m moun fou nan Voice lan, lè m te fè kòmantè sou Voice m te tande pou di ke otorite nan entènasyonal yo rele Ariel pou yo di Ariel pou l fè bak sou mezi sila a, kounye a w ban m rezon. Men yo fè nèg yo fè bak. Èske w ban m rezon kounye a? Sa vle di, si n ap batay, n ap batay ak yon bandi ki gen zam nan men l, n ap batay ak yon lòt bandi ki nan Leta a ki pre pou pran nenpòt desizyon an favè bandi ki gen zam yo, e n ap batay kont yon lòt bandi ki nan entènasyonal la, Li menm se li k pi gwo chèf bandi an paske depi l di bay bandi yo chans mwen nan peyi dayiti lapolis ap oblije fè bak. Otorite yo ap mande lapolis pou fè bak. Bagay sa yo mesye sa fè mal humm sa fè mal. W ap gade pou wè lapolis detèmine epi lòt la menm li k pran yon ti mezi sa w tande a la a pwoblèm. Lòt enfòmasyon nou pote pou ou yon ansyen sòlda baz Gran Grif nan Savyen al vizite ansyen prezidan baz sila a ki se Odma Luisa. Le mardi 9 me 2023, anviwon 3 zè nan aprè midi, moun katriyèm seksyon komin Sen Mak bay bwa kale ak yon endividi ki tap tante kouri kite baz Gran Grif. Sitwayen sa a ki te gen yon antèn solid sou li kouri kite baz Savyen. li pase nan yon ansyen wout ki nan mòn nan, jiskaske l rive tonbe nan katriyèm seksyon Senmak. Daprè anpil enfòmasyon, endividi sa a li menm, li konn lage gonm galon sou otaj yo, yon fason pou yo ka pote lajan vini pi rapid. N ap raple w, se nan simityè Jiyon oubyen Giyon, katriyèm seksyon komin Senmak, popilasyon an te al boule endividi sila a. Aprè aksyon sila a popilasyon an fin fè a, sitwayen sila a tou gen kat blanch pou l vizite Odma Ti Makak. Donk se konsa, sitwayen sa li menm li pèdi lavi l. Gen anpil lòt sispèk nan depatman an y ap chache gen kontwòl yo. An n tande vòys sa a. Mesye kòman nou ye? Donk m ap fè mesaj la pase men se yon kote mwen antre, se nan yon koridò mwen antre. Nan ri 6, pou m fè mesaj la. Pandan m ap m ap monte nan ri 2, ri 2 L talè, m ta pral achte yon bagay epi m vin tonbe sou sou yon ti yas k ap depoze yon gwoup nèg dwèd sal kon penti dan, nèg a sandal, nèg gen nèg ki pi atè. Nèg yo sal yo chire. Chak nèg avèk yon ti bèg. Nou wè ti bèg, ti bagay ki gen fil ki pase nan do yo tankou moun ki pral travay nan faktori yo. Chak nèg gen youn konsa nan do yo. Epi, nèg yo sispèk. Me vwala, m te gen yon moun ansanm avè m, m pa vle. Moun nan pa vle m kanpe pou m te rete suiv reyaksyon nèg yo. Epi vwala, konsa m vin jwenn yon ti moto ki vin raze epi m tou monte l m deplase. Donk, m t ap eseye fè kontak avèk komisarya a. M pa ka jwenn komisarya a. Si gen nèg kap tande mesaj la la eseye pase mesaj la epi nou menm si gen moun ki nan lari fè efò antre lakay nou paske sa a pase anviwon 9 vè li nan 10 vè 3 la li pase anviwon 9 vè 45 donk fòn trè pridan mesye nan moman la se pa sèl pòtoprens donk okap Aktyèlman la a nou gen yon gwoup nèg ki rantre la a. Mwen menm m wè nèg yo, m pa ka di nèg sa yo pa bandi. E m pa ka di se bandi yo ye. Men, nan eta nou wè nèg yo, konsi nou deja, m deja wè se de moun k ap sove. Nèg yo sal kon peny ti dan, djwed sal, yo brile nwè kon tè. Donk, eseye fè bagay la pase mesye. Bandi sa li menm telefòn li trayi l. Li jwenn arestasyon li nan dat madi 20 avril 2023 a nan paraj Channmas nan Pòtoprens. Mesye sa rele Jude Jean Forestal. Li prezante sou paj Facebook enstitisyon lapolis kòm moun k ap reponn kesyon anketè pnh yo. Daprè lapolis, mesye sa alafwa mekanisyen epitou eklerè, sa vle di moun k ap mete antèn nan baz 5 segond ki ap opere nan Vilaj de Dye. Judo, ki prezante tèt li kòm yon komèsan ki ap evolye nan zafè vann pyès veyikil, pandan odisyon li an, voye jete akizasyon sila, menm si li ta admèt li pran kontak avèk gang Vilaj de Dye jis pou kapab rekipere yon machin li genyen nèg yo te pran sou wout la. Anketè yo retrase yon total 67 apèl ki pase sòti janvye. 2022 a avril 2023 antre nimewo telefòn mekanisyen an ak gang 5 segond lan. Dènye kominikasyon antre 2 mesye sa yo se nan dat 3 ak 4 avril 2023 daprè lapolis. An nou swiv. Mekanisyen, pwopriyetè Saint Jude Auto Parts Jean Jude Florestal alyas Judo se yon manm enpòtan nan gang 5 segond k ap opere nan Vilaj de Dye. Soti janvye 2022, Judo an kominikasyon 67 fwa avèk chèf gang Izo. Epi, dènye apèl yo retrase nan dat 3 ak 4 avril 2023. Toujou selon enfòmasyon dcpj dispoze nan telefòn malfra, Judo gen bon jan rapò tou avèk chèf gang Gran Ravin nan Ti Lapli, yo abitye kominike. Ki kote w te ye 4 mas 2023? Bat oken kote. Donk, nan done lapolis jwenn, DCPJ jwenn, ou kominike anpil avèk Izo. Sa w ka di nou sou sa? Bon, m pa ka di anyen sou sa non. Bon, mwen menm se yon bizismann mwen ye, nenpòt moun gen dwa rele m sou telefòn, m pa konn kiyès li. Izo konn rele w? Ti Lavi, yo rele w? Bon, m pa konnen, telefòn mwen gen dwa sone, se yon bizismann mwen ye, yon moun rele m, li mande m kiyès. Men lè sa, se nan kad negosyasyon yon machin li yo te vòlè sou wout Matisan. M genyen machin mwen, machin mwen gendwa pèdi. Machin mwen gendwa pèdi m fè kontak, m fè kontak m jwenn machin mwen. Bis mwen te konn, te konn fè lavil, te konn fè lavil, yo pran l pandan 2 fwa. M chache yon moun, m di al dèyè l pou mwen. Yo pran l epi m chache kontak m al pran l, m pa t mete lapolis okouran non. Konbat gran banditis la sou tout fòm, Se youn nan objektif Wo Kòmandman Polis Nasyonal la. Se pou sa, Kòmandan an Chèf la Frantz Elbé kontinye ap mande bon jan kolaborasyon, Antouka mon ami, telefòn ou trayi e on ap tounen toutalè pou lòt emisyon. Antouka, mèsi la fami, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay, pi aprè kès kon di? A la pwochèn!